Medam e mesye, zanmi fanatik, konpatriyòt, ti vi lakay ayiti pwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, jodi an se. Jedi 6 oktòb 2022 e se katriyèm sòti nou pou semèn nan. N ap di mèsi ak tout zanmi, konpatriyòt, tout sipòtè kanal sa a ki toujou rete konekte, ki pa janm lage nou. N ap di w mèsi le fè ke ou fè chwa de nou. N ap di w mèsi paske ou toujou kite yon kòmantè ak yon like sou videyo nou yo. Enben nou pap pale twòp medam e mesye, n ap antre dirèkteman nan nannan enfòmasyon ke nou pote pou ou anndan videyo sa a. Ariel Henry kraze kès leta, li kraze bank peyi a kote l retire 10 milyon de goud voye bay gwoup gang Jenèf an fanmi ale manyon manyen tout ki gen nan tèt li Babekyou ki te bloke vare depi pase kèlke jou la a nou wè misye pat deside pou l debloke vare men èske aprè kòb sa fin debloke la a Babekyou pral debloke vare nou poko konnen men sofke selon enfòmasyon ke nou genyen ebyen Kòb la bèl e byen e doke rive nan baz Jenèf ki kreye gwo divizyon paske gen nèg anndan Jenèf ki twouve kòb la twò piti e nèg yo mande pou te pou Ariel ta bay 60 milyon de goud e se sa ki kreye gwo divizyon anndan Jenèf la a Mikanò on bò, Ti Gabriyèl on bò, Babekyou on bò kidonk nèg yo di kesyon Babekyou ap pase lòd la yo pa nan bagay sa ankò Jenèf demantibile ebyen nou pral envite w gen tout detay anndan Videyo sa a ansyen depite Anel Belizaire pral eklèsi nou sou sa ki pase reyèlman. Ariel Henry fè gwo diskou yè swa anyen l pa di 7 minit ap pale anyen l pa di l pa pale sou ensekirite l pa pale sou dosye lekòl ki pa ka ouvè pandan 2 fwa minis edikasyon anonse lekòl pral ouvè Yan lekòl pa ouvè ebyen Anel Belizaire frape Louko frape nou pral envite nou gen detay anndan video sa rete swiv video a jiska la fen guys nap tounen pou yon pwochèn video. Bonjou fidèl oditè oditris de Ratio Eclair Louko Désir Èske ou prè maten an pou deba sa ke w ouvè a? M bare, m bare, m bare, m pa nan pèl. Ou kwè w pare Louko? M bare. Men si w pare, Aprè deba rele lanbè a ekip li a di l si yo prè tou menn pou yo mete yon gouvèneman nan semèn k ap vini an aranje yo paske nou pral louvri pòt la pou yo apati de deba sa kon lanse jodi a. Ke ke m ap fè. Mèsi anpil Depite Anel Belizaire ke m ap fè. M ap fè de pwen avè w Louko pou m montre w ke jodi a ou louvri yon sijè nan peyi an m ta swete ke moun yo al tande entèvansyon Prezidan Wa Anri ii a ankò. Ok. Wè w si ta sou li. Wi. Ou wè prezidan an montre ke tout mizè kap pase nan pwoblèm ladwann nan e ke e sak fè mete pwoblèm nan jodia wè l pa janm lonmen wè tout sa l fè tout bgy nan sete fè li pa janm lonmen non nèg kap bay peyi a pwoblèm nan. Trè byen. Ou konn sa fè l pa lonmen non l? Pa bliye ke Ariel te nan fizyon. Ariel se disip Preval. Depi w di Bosan, ou di Preval. Depi w di Vob, ou di Preval. Minis jistis Ariel, yo ekate l de tout desizyon k ap pran nan lapolis lan paske yo di ke li se moun Dimitri Vob. Gon gwoup nan klas dominant lan ki achte dede yo kla a, yo mete kòb nan men dede yo epi yo pran udmo pou konpayi sekirite prive yo. Ekip Bidjou a li menm ki yon ti jan fache, yo kòmanse bay Ariel presyon pou montre Ariel. Jodi an si lap fè peyi li pa ka toujou kite nèg yo vle fè sa yo vle. Ebyen. Nèg yo k te gen kontwòl dwann nan jodi an Ariel leve nan kò yo di fèt ke pwoblèm nan poko rezoud enben yo di la fito pa fonksyone tou. Osi senp ke sa. Si senp ke sa. Nou menm kap fè politik ti nèg de la klas Nou wè Ariel pran dimansyon. Li tèlman pa ka site non nèg yo pou l pa al anfas yo. Menm de apwòch l ap fè ke gaz pa ka sòti la pito a, ou tande byen l pran le prekosyon l di gon gwoup nèg ak zam k ap fè travay ok nèg isit pa vle peyi a mache a y ap tire sou lapolis pou anpeche gaz la sòti. Yon gwoup nèg a zam. Enben se pou m moute politisyen yo. Rezon k fè ke Arnel Belizaire a sa l ye a Louko, se paske m ka pran risk ke w pran an tou, mennen deba a sou tab la kote l ye a. Pa gen nèg ki ka di m e m pa konprann pozisyon w ap pran la a. Paske w wè solisyon an jodi an, se liberatè yo k ap pote l pou peyi an. Menm jan laklas dominant te itilize kouraj yo e kapasite yo an 2004. Nou menm jodi a ti nèg de la klas k ap goumen pou chanjman, si n pa met tèt nou ansanm pou n itilize kapasite liberatè yo pou retire peyi a nan sa li ye a, nou p ap sot ladan l. Paske nèg bò isit ki te genyen pouvwa politik lan, yo vann li bay la klas dominant k ap deside sou vi nou jodi a. Yo te gen pouvwa ekonomik lan. Nèg bò isit jodi an ba yo pouvwa politik lan. Mesye, gade tout batay ke nou te fè sou Prezidan Jovenel Moïse. Kòman legliz te amè, asid anfas Prezidan Jovenel Moïse. Nou menm prizonye politik yo, nou te di sa au niveau de Delivrans. Eske te gen tout deriv ki gen la yo sou Prezidan Jovenel? Mesye! E sa fèm di, se ta vle di li tap mouri, li tap remouri ankò. Anben, thank you. Sa vle di ke jodi an, nou vle peyi a konprann. Men menm, m mouri deja, m wè Bondye poko vle resevwa m, mwen map tann kilè l voye pran m, m pa pè ankò louko. E m konn gou lanmò. Kote w rive la w pa ka pè ankò? Non, m konn gou lanmò. Se ke apwòch ou fè maten an la a louko, li tèlman reyèl. Ariel tèlman pa ka pale, E Ariel pa gen dimansyon e se pa bon kote. Se pa fòt Ariel non. Paske m te gentan di moun yo sa dè l depa. Ariel pa gen karaktè pou l kanpe devan nèg sa yo. Je connais mon ami Ariel. E lè m rele l m ba l konsèy, li pa tande m. Paske m te gentan di l dè l depa, si w pa ka pou Jak fò w pa pou Pyè. E m konnen peyi a pa pral okenn kote avè w. E m te di Nènè l Kasi vin jwenn nou avan l twò ta. Ou wè depi lè n sot nan prizon, n ap pwone ke sèl jan pou peyi a sot nan sa l ye a la, s on Konsèy Nasyonal de Gouvèneman. Ou wè jodi an, difèt ke se nou menm ti nèg geto k te vin avè l nou sot nan prizon, si ke nèg vin chita avè nou pou n vin ak lide a pou n devlope l, n a gen twòp lidèchip. Yo vle di nou ke Nap travay pou jenès. Yo touye nou paske direktè jeneral APN mete avèk nèg nan pouvwa te voye touye m pou lidèchip mwen paske jan nèg prizonye politik yo te kanpe a si yo kite Anèl nèg sa yo pral tounen nan mouda yo pi mal ke jan yo te ye nan kò Jovenel la Jodi a lè ou fè apwòch sijè sa a Louko. Gade nan dènye rapò ke m te travay sou li pou le Parlement Haïtien wa wè konbyen milyon ke ladwann ap absòbe sèlman pou pèp Ayisyen an. Ou tande Wa Henri di w tout milyon k ap sibvansyone gaz lan, depi yo sibvansyone gaz lan, ti sakretè a pa ka fè anyen ankò e ke pouvwa l la p ap jann ase pou yo vòlè pou yo ka vrèman vin pi rich lè yo ale. Amen. Men ou fè apwòch sa la Louko. Poukisa k fè ke tout milyon sa yo ke nèg sa yo kenbe nan ladwann nan pou yo yo menm? Poukisa k fè ke Ariel pa di yo mesye ann fè yon ti kanpe? Tout franchiz sa yo k pa janm itil peyi anyen Wi men men pwoblèm nan depite Belizè pa pap gen pwoblèm ekoute sòt ki bay enbesil ki pa pran pa gen pwoblèm pou nèg goumen pou afè enterè pèsonèl ou Men pwoblèm lan se ke se si nou te wè nèg sa yo tou te envesti dan le sosyal, nou te wè yon lopital ki pote non yo oubyen ki pote non gran pè yo, ki pote non gran mè yo, ou te wè yon sant de sante, yon dispansè, yon centre sportif, ou pa wè anyen, nèg yo pa fè anyen, se sa k pwoblèm lan. Men, pou yo te fè, fò yo te ayisyen. Se prenen yo vin pran nan men yon pakèt enbesil, yon pakèt vwayou, voryen, paske li pa t peye vrèman sou sa yo. Jodi a, ou wè yon ekip nèg ki vin rantre nan batay la avè li, ou jwenn li ekipe de Bosan ki fè yon sèl alè dib, ou jwenn Akra ki fè yon sèl a Meuz. Yo tout monte gang pa yo, ou konprann, ki pou pèmèt ke nou menm Leta a n ap goumen pou li an, e ke nèg yo prann nan men yo nou jan yo vle, kòman yo prann? Yo peye yon seri de politisyen ki vin deside ke ba yo tèl pòs, e pi yo rele nèg la yo vann pòs la avè l. Ou menm kap goumen onèt, yo toujou pran w pou chimè, delenkan. Kòman nèg yo vasalize Anèl? Se lè m vin konn bagay lan kounye a m tonbe batay. Lè vwa m paka pase, sa nèg yo fè? Enben, yo mete m kòm yon vulgairement peut-être tapajè. E Anel Belizaire pa t janm fè tapaj, pas avan l te fin pale avè yo. Men lè m vin konprann, e sa k fè m di w, si Youri pa pran men Nalonbert pou nou defini yon bagay jodi an, sa k te rive an 2004 la p ap rive ankò. Lè nèg yo ap rive sou Pòtoprens, pou nèg kouri al nan anbasad al chache zwazobèk fè pou vin fè dil epi pou yo di nèg a zam yo mesye, sa nou ta pral rezoud la nou menm kounye a nou pran desizyon nou rezoud li. Li pa ka konsa ankò Louko. Li pa kapab. Paske nèg klas dominant sa yo Louko, yo tèlman souse san nou. Gade ti boutik bò lakay la k pa ka ouvè. Al gade APN w a wè kòman nèg yo ap byen mennen anba nan PZS. Enben se sak fè w wè ke yo vin di nèg jenès yo se dyab. Paske nèg yo pran yon dimansyon jodi a, yo reflechi kòm sitwayen. Yo di si Ti Mari pa ka fonksyone, Ti Jak pa kab byen viv. Menm lè nèg yo ouvè kounye a, yo di kote kontènè a pral pase pou l vin pran vrèman bagay yo pou al fè milyon nan. Pandansetan, Ti Mari li menm pa ka vrèman rantre avèk ti sachè spageti l la. Epi ou jwenn de politisyen tchoul nèg sa yo ki toujou kenbe nou nan lesklavaj yo menm paske yo se de esklav a talan. Sa w ap denonse maten an olye ke yo akonpanye yo pou fè deba pou sa nou gen pou vann konsyans yo toujou kapab ame yo de kouraj pou yo di mesye si n t ap goumen dezèdtan pa jou jodi a nou pral goumen katrèdtan pa jou. Trè byen. Militan konsekan k deyò yo k lanse manifestasyon. ki wè jodi a depi yo kòmanse rasanble an gouf, lapolis ba yo bal, li ba yo gaz, fòk nou ka di nèg yo, se pa desizyon Ariel sa ye, se desizyon nèg laklas dominant ki met kòb yo deyò, ki achte vrèman kòmandan Dede yo, ok, ki achte kòmandan Simo. Jodi a se konpayi sekirite nèg sa yo ke lapolis la vin ye. Lè Ariel bezwen sòti ladan l pou l ka bay lòt sektè a satisfaksyon, l al bay DG chalè pou DG fè tout sa k depann de li pou libere gaz la anba. Paske lòt sektè a li menm ki pa p jwi de ladwàn menm jan ak nèg yo, milyon pa yo a li menm se nan sa l ye. Lè DG di misye reyalite sa a ki gen anba a PM ou pa konnen l, Pèp la tèlman anraje anba wè y aksèpte soufri, menm yo menm yo te toujou nan soufrans, pou yo kanpe dèyè nèg a zam yo, chèf lan. Wi men paralèlman, paralèlman Depite Belizaire, sa k pase nan Jenèf la a? Ekoute, gen moun k ap spekile, k ap voye monte dlo. Byenke mwen Kris la gen yon pozisyon ki klè li menm. Pozisyon Jenèf klè, se pa Kris. Ok. M pa vle ke yon nonm paske l pi byen a yon lòt nèg ki nèg, pou l panse ke pou. Non, la m dakò, la m dakò. Paske kanmenm Kris la se Jenèf. Jenèf se pa Babekyou sèlman. Wi, tankou gen yon pakèt blofè ki vle krisifye Babekyou, k ap di Babekyou, Babekyou, Babekyou, men yo p ap di w Bidjo, yo p ap di w Bosan, yo p ap di w Meuse k ap fè tout sa y ap fè a la a pou kenbe richès nou an. Men kòm Babekyou li menm se yon ti pitit geto menm jan avè m ki pa gen non, se li yo vle krisifye. Wi, men sa y ap fè, Anèl, sa y ap fè? Ekoute, nèg yo fè sa yo te gen pou yo fè. Ki sa y ap fè? Nèg yo fè sa yo gen pou yo te fè a deja yo menm. I revyen o politisyen pa bliye ke nèg yo poko transfòme tèt yo an fak. Ok. Jodi a son, jan premye minis lan di an, son gwoup nèg a zam ki kanpe ki di ke o peril de lèr vi, yo tande kri pèp lan, yo tande vrèman tout soufrans pèp lan, yo deside akonpanye pèp lan jodi a. Men, si jodi a yo deside akonpanye pèp lan, esklav a talan yo ap montre ke nèg yo gen lajan, poukisa ou konnen yap di Babekyou gen lajan? Ou konnen Babekyou ki Majò Dyòl, se li menm ki pote pawòl ekip lan. Yn fwa yo dyabolize Babekyou, nèg yo si yo pran nan ti bagay sa yo, yo divize, enben otomatikman yo mete yo an feblès. Men jodi a erè ke nèg yo fè, yo pa tande Premye Minis la k ap pale de nèg a zam e l pa denigre nèg yo. Depi yon nèg pa gen krim de dwa komen sou do w, ou gen zam nan men w, se pa premye peyi, m te bay mwen menm, m ka ede Istwa The Black Panthers Ozetazini, nan New York espesifikman, lè yo t boule yon seri de bibliyotèk, se pa paske yo t ap boule yo non, men se paske yo te mete yon baryè pou yo, yo menm, an depri de tout kapasite ke yo te genyen, gen yon seri de plas yo pa t ka rantre pou yo te chita ta l li. Enben, nèg yo di konsa ke si l pa ka disponib pou ou, li p ap disponib pou mwen tou. Enben, se sa k fè w wè ke Lèzetazini te konn yon moman nwa, espesifikman nan New York, avèk The Black Panthers. Jodi a, jan Premye Minis lan di an, se pa premye peyi ki gen yon gwoup de nèg ki gen zam ki di ke jodi a yo fatige de jan nèg yo ap mennen peyi an. Yo gen twòp tan vrèman y ap soufri e y ap fè pèp lan viktim. Jodi a yo deside ke pou yo akonpanye pèp lan. Men deja wè sa tou. Nèg lapolis yo fin debare la pam yon kote. Yo poko menm rive nan pwent lan pèp la gentan rebare ankò. Janne gen blofè kap di ke se nèg a je non. Men yo dil e se vre. Yo akonpanye pèp lan. Yo kanpe dèyè pèp lan. Pandan yo akonpanye pèp lan, yo gen dè sanksyon ki konnen ke yo ka vin jwenn. Se sak fè yap pran anpil prekosyon. Ou wè Cha lame a vini pou l vin debare. Plan pa nan ba. Pèp la ap fè vrèman dilijans pou l al boule l. Nèg yo di non, yo pa aksèpte ke yo boule cha. E gade byen pou wè, mande nèg yo, kòm yo, nèg isit panse lè w bay pèp ou manti, se sa k fè w gwo otorite. E si DG pnh lan, moun l ap bay pote pawòl pou pnh la yo te onèt, Jan PM nan di nèg a zam kap goumen pou anpeche gaz la sòti an, fò DG pnh la te gen kouraj pou l di, a pati de tout tantativ ke yo fè pou yo debloke popilasyon an kanpe dèyè nèg a zam nan yo pa gen posibilite paske yo pa vle fè domaj kolateral tou paske son polis sivil ke nou genyen si yo fè fòsing yo touye De twa san moun m garanti w yap jije yo kanmenm menm lè e pa ayisyen chèf vòlè sa yo men m garanti w mond lan son pla menn ye yap jije DG a kanmenm e DG a wè istwa k sot pase devan n la avèk DG k te vin nan konplo pou touye Jovenel lè yo fin touye Jovenel yale eke yal nan pòs yo pa gen anyen k rive yo men jiskaprezan yo pa alèz DG sa pa vle pran risk sa. pou nèg ki bay Wa Anri jere koudeta a pou yo a, lè Wa Anri vin ba l presyon, li menm li fè bagay teknik lan. Men lè l rive l wè ke l pa posib, ki pa touye popilasyon an. Trè byen. Se ke gen anpil defisi ki fèt. Se pa nèg yo k kraze kontenè machandiz moun yo. Se lame ak lapolis ki kraze tout kontenè machandiz ou wè k kraze yo. E m ta renmen nèg yo dim kote ke nèg yo al jwenn ponyèt si e pat popilasyon an pou yo fin rale yon konntenè yo mete l sou kote anvan inèd tan nèg yo gentan jwenn bra pou yo ouvri konntenè a pou yo mete l menm kote a. Wi popilasyon an popilasyon an antouka ou mèt tou konkli pou nou donk e e e e Louko bon avan avan Anèl konkli pèmèt mwen poze l yon kesyon Anèl alò mwen menm se se Bènabe Anèl e m kwè premye minis lan nan twazyèm diskou li E ke ou menm ou se youn nan aktè kap pote revandikasyon peyi a. E m pa vle ou pase de yon aktè pratik a yon moun kounya m tande kap pale sèlman nan radyo oubyen e kap fè eta de sa ke nou menm nou menm kòm analis politik nap fè. Kounya kisa plan de batay la ye? Puiske e nou pale sou dwàn nan deja nou wè pwoblèm yo, nou tande PM Ariel ki ap eksplike ke l bezwen èd entènasyonal, s on bagay ki fòmèl. E la nan mitan tout kriz sa yo, Genyen kestyon lekòl, genyen kestyon e lamanjay, genyen kestyon gaz. E m panse, si pa gen yon bagay fòmèl ke nou menm nan estrikti k ap fè aksyon yo nou poze, e m pa konn ki issu ki genyen. Donk, ou menm kòm yon aktè nan domèn nan, ki sa n genyen e kòm yon eleman de sòti pa rapò a kriz sa a? Kamarad, mwen menm, sa m ap pwone jodi an, m wè sa k te 2004. La dènyè adrès a la nasyon di premye minis le doktè Ariel Henry. Ma premyè konpreyansyon se ke jodi an tout sa n te konn ap di nan maten deba yo jodi a tout peyi a ba nou rezon. Paske n te di isi an emisyon maten deba Ariel Henry se le pase. Ariel Henry est à genoux se sèlman le fèt ke lidè polis yo pa kapab mete tèt yo ansanm pou bay peyi a yon lòt altènativ men rezon ki fè ke Ariel Henry la e menm devan lentènasyonal sa sèvi l de pretèks pou di ke bon ekoute moun ki anfas li yo la y ap goumen yo gon diskou de kesyon gang yo gon diskou de kesyon kontrebandye men devan entènasyonal la yo kenbe kòm pretèks ke pa gen okenn altènativ e ke vi ke pa gen altènativ menm si Ariel Henry pa bon donk yo pa kapab kite peyi a pou l tonbe nan twouboum enben se sak fè madam se jiska prezan nou ka pale de Ariel Henry dayè menm non l nou pa ta dwe ap site nan radyo jodi a paske se le pase mèt n revyen donk anfèt a la klas politik e se sa m te toujou di depi semèn m te kòmanse ap pale nan radyo sou la kriz ayisyèn ke se swa nan emisyon e boukante la parole que ce soit ici nan emisyon matin débat m te di klèman il revient aux élites maintenant pou yo chita pou yo antann yo sou yon alternative il revient en fait à la société civile le secteur privé des affaires la classe politique se yo menm ki pou chita kounya pou yo antann yo donk sou Yon sòti de kriz sou yon altènativ pou ranplase Doktè Ariel Henry. Nou sonje, pa gen okenn lidè politik ki vin nan emisyon Maten Deba pou m pa poze yo kesyon, èske nou janm reflechi sou laprè Ariel? Bon, byen antandi, gen de sa ki gen de apwòch mi fig mi rezen, gen de sa ki de apwòch bak kle, men w ap wè ke konkrètman, E lè m t ap pran pozisyon pou m di ke jodi a sa ki la a li pa bon fòk nou goumen pou nou ranplase l, e paske m wè, je vu venir l'intervention, mwen wè entèvansyon k ap vin la, e si m ka konbat li mwen menm kòm sitwayen, si m ka denonse l kòm sitwayen, poukwa pa. Men tout enterè m nan sa w wè m gen la kòm pozisyon. Ayiti pa ka pran yon entèvansyon militè ankò. Se vre, gen moun ki di w ke jan sitiyasyon an pouri la, jan gang yo la, donk ap ganye di teren. Donk jan ke la pwoliferasyon dè gang ou ap wè sou tout letendi di teritwa nasyonal, e ke si gon fòs militè, e ke sa pou ede, e ke kounya la ou kapab jwenn souf ak gang yo, men fò n al pi lwen. Paske efektivman. Yn entèvansyon militè ki la blan ap vin la se pa pou ou lap vini li vin pou tèt pal se vre ke lap vin avèk avèk avèk avèk yon mwayen lojistik ok pou atake pou clean up teren an ok men nan clean up teren an tou fòn pa met nan tèt nou gen de nèg gen de bandi yo pral touye pou nou non. Menm jan te sa te fèt sou Preval, wap vin gen 2 nèg ou tande, 2 maton tande yo Sendomeng, 2 maton tande yo Jamayik, 2 maton tande yo jis an Afrik oubyen o Brezil. Paske jiska prezan, si entènasyonal la pat nan konplisite avèk gang yo, pwoblèm sa tap rezoud e gon bakòp yo tap bay Ayiti pou pwoblèm sa te kapab rezoud. Yonn nan rezon an, gade l, ann gade ekipman ki kòmande pa le Kanada, pa Ayiti o Kanada. Byen ke anbasadè Kanadyen an donk Mesye Carrier li di ok ekip lan vin kenbe to. Anben pa gen pwoblèm on antan. Donk sa vle di ke gon jwèt mètdam kap fèt la gon jwèt koken kap fèt la. Donk sa vle di nou menm yon entèvansyon militè se nou kap toujou pèdi. Se vre le calme ka petèt revenu ok men pa bliye lè Minustah te vin an Ayiti se pa t yon maten a yon lòt non. ke minis la te mete lapè nan peyi a. Sa pral pran ti tan wi, se petèt apeprè 2 zan oubyen 3 zan minis la te arive kòm si stabilize peyi a avèk kesyon gang nan kesyon ensekirite wi nan mesye. Se pa yon bagay kòm si jodi a demen e pa bliye 2006 pa 2022. Paske kalite zam ke mesye yo gen kounya la, se pat li menm ke Amanal Tiklona te genyen, se pat li menm ke 26 kouto te genyen, se pat yo menm. Lè sa nèg sa pat gen anyen nan men yo menm. Men jodi a la kalite ekipman, kalite zam ke yo genyen, se pa yon bagay ki pral fasil ok pou nou fini avèk fenomèn gang nan pratikman nan peyi a. Sitou de gang ki sipòte pa de politisyen, de gang ki sipòte donk pa de zòm dafè, madam, mesye donk a travay sou peyi. Donk mètnan, la desanarasyon di premye minis Ariel Henry, premye konpreyansyon m se ke li anonse ke li pa kapab. E de fèt li pa kapab. E m panse maten an m ap bay Ariana yon kout klòch. M bay yon gwo kout klòch o Doktè Ariel Henry paske lè konsyan de sa sitiyasyon. Li konsyan ke nan moman la li pa gen anyen l ap dirije. Li konsyan ke nan moman la li pa gen, li pa kanpe sou anyen. Li konsyan pou le moman la menm si sou la tribin dè Nasyon Zini li te di ke toutè globalman sou kontwòl men l vin rann li kont ke pa gen anyen ke l ap kontwole nan moman n ap pale la. e l konsyan de sa, e il sè donk eksprime trè klèman yè swa dan le kadre de sa dènye adrès a la nasyon. On premye minis k ap mande èd, m p ap ban nou manti, se pa yè swa ke Ariel Henry mande èd, se pa yè swa l mande èd non. Ariel Henry mande èd depi lè ou wè ke Généus t ale Nasyon Zini, e depi lè sa a. Donk li mande blan èd la dabò, e konprann pou ki sa Sekretè Jeneral Nasyonzini an Guterres te fè sòti sa sou France 24 kote ke li te pale pou rezoud pwoblèm Dayiti a fòk yon fòs robust. Se paske lèd a ete deja solisite o Nasyonzini pa le Premye Minis Ariel Henry epi jodi a de fèt li vin nan sitiyasyon kote ke vrèman li vrèman bezwen èd la li tou senpleman vin anonse pèp ayisyen ke li mande èd. Se anonse l anonse nou sa. Donk ne soyez pas surpris demen maten ou ta wè ke elikoptè ap vole anlè a, bato ap debake epi ou wè se militè k ap soule, k ap foule sòl Ayiti. Ay premye bagay pou n konnen. Ariel Henry est venu nous annoncer d'une intervention militaire dans les prochains jours. Li pa lòt bagay. Paske madanm mesye, si se èd Ariel Henry te bezwen, li pa tap fon diskou a la nasyon pou sa. Li tap rele tout sektè nan peyi a pou di yo monchè m pa kapab la non ban mwen yon kout men. Li tap rele Lanbèr, li tap rele Youri, li tap rele tout aktè politik yo, Moyiz Janchal pou di mesye m pa kapab ankò ban mwen yon kout men. Nenpòt sa nou di m fè a m ap fè l. Pwobableman nèg yo ta pral di l monchè kite peyi a, li ta di ok bay pwoblèm kòman m ka fè sa. Epi yo tap ba l yon sòti onèrez. Yo tap ba l yon sòti kote ke san kas san bri. Ok li pa tap bezwen fon adresse a nan nasyon donk li fon adresse a nan nasyon se poul anonse pèp ayisyen ok li bezwen èd el solisite èd la kèlke pa donk ne soyez pas surpris si de lè pwochen jou nou wè ke gon entèvansyon militè ki fèt la nou pa wè ke dya ee diskou yo yo yo yo marye yonn ak lòt nou pa wè sa nou pa wè se kon anbasadè kanadyen soti tweet li lal pale nan magic 9 Epi se menm kote w tande ke gon dimilyon de goud ki sou tab G9. Epi se menm kote a nan menm jou a w tande Ariel Henry pale pou l di ke l pa kapab li mande èd. Ou wè se kon sekretè jeneral Nasyonzini an fin pale mesye Guterres sou France 24 epi le landemen Ariel Henry fè yon diskou kote ke li di ke sa ki la se gang ki nan lari. Pandan ke le sekretè jeneral de Nasyonzini te gen menm diskou a sou France 24. Fò nou kapab li wi antre lè lin la nan mesye. Donk la prepare nou madam mesye ok sou le pwochen jou sa k pral pase nan peyi a sa ki ka pase nan peyi a ok donk kon mwen di n yon entèvansyon militè pa p bon pou Ayiti yon entèvansyon pa p janm bon pou okenn peyi si w al remonte nan analiz ke n te fè deja nan emisyon maten deba nou te di w ke kèlkeswa entèvansyon militè ki gen la a Ok se pa etazini kap voye 25 solda merines an ayiti non 25 mil non 25 mil solda merines an ayiti non non se te yon fòse milti nasyonal donk kelke swa entèvansyon militè ki fèt an ayiti wap jwenn trè pwobableman lame dominikèn ki ka fè pati de li. Ok pa janm bliye madan mesye tout dezenteresman tout vole tout veleyite te gon mache prese de di kote de di prezidan dominiken donk luis abinader dapre nou menm se san rezon tout kòm si tout presyon sa wè luis abinader tap mete lap pale de ayiti tankou son ayisyen tankou son nèg petion vil luis abinader ye tankou son nèg kenskòf lè w tande luis abinader ap pale kòm prezidan dominiken wa konn son nèg petion vil wi. Wa konn se yon nèg kòmsi kenskof ki abite petyonvil ki yon nèg ki abite laboul wi tèlman dosye ayiti a fèl mal wi tèlman lap desan lap defann ayiti wi wa konprann se kèk nèg petyonvil kèk nèg gonayiv oubyen kèk nèg kap ayisyen wi oubyen nèg fondèblan wi ok ok epi kap defann dosye ayiti an se san rezon se paske jisteman lèzenterè de dominikani de la repiblik dominikèn yo nan yon demach parèy. Demach pou ta genyen yon fòs miltinasyonal ki vin nan peyi a, sa se ma premyè konpreyansyon an a mesye. Donk prepare n. Gade premye bagay. Tou le diskou di premye minis Ariel Henry dan le kad de sa dènye adrès, la dènye adrès di premye minis Ariel Henry, li chita sou kisa? Ale tande n. Li chita sou kesyon kontrebann, li chita sou kesyon dwann, li chita sou kesyon nèg ki pa vle peyi mache, li chita sou kesyon gang. Tout diskou a, al tande l ankò. Tout adrès a la nasyon de Premye Minis Ariel Henry. Li chita sou sa. Li pale de nèg ki pa vle ladwann mache, de nèg ki kòmdadò ki pa vle peyi mache. Ey! Madan mesye, sa pa atire atansyon non. Eske nou wè Ariel Henry pale de ensekirite ki gen nan peyi a? Eske l pale de efò polis nasyonal ap fè jodi a? Byen ke jodi a la m pa konn ki sa Elbe ap regle nan dosye Kanaan ke m ap vin sou li toutalè. Eske Ariel Henry pale de la rantre de klas ki renvwaye 2 fwa?